Ou kapab. Ou kapab reyalize tout sa w vle nan lavi w. Gen yon sèl fason pou w fè sa. Se kwè nan tèt ou. Lè m di kwè nan tèt ou, ou ka di m, Men, m pa yon Bondye. M pa yon fòs sirnatirèl. Ki jan m pral fè pou m kwè nan tèt mwen? Paske ou toujou tande yo di kwayans ou se mete l nan Bondye. Se mete l nan yon fòs. Mwen vle fè w konnen jodi a ou se yon fòs. E fòs sa w reprezante a se li menm menm ke nati la Bondye ba ou. Jounen jodi a, sitiyasyon difisil anpil. Lavi a parèt konplike. Chak pòt ou frape, li fèmen. Ou depoze CV, yo pa rele ou. Mennaj la kite ou. Fanmi ou vle abandone ou. Moun ou te gen espwa sou li a. Ou santi ke Li kòmanse lage. M te ka di l lage cha a. Lè sitiyasyon sa yo prezante, ou gen yon grenn bagay pou w fè. Se pale avèk tèt ou. Se konnen ke gen lespwa. Lespwa p ap soti lòt kote. Ki lè w reprann konfyans nan tèt ou? Pa gen pyès moun ki ka ede w reprann konfyans nan tèt ou ke ou menm. Pandan w ap tande mizik sa a, reflechi, reflechi, reflechi sou kantite moun ki tonbe malgre sa yo leve, kantite echèk, ke yo pran donk se pa ou menm ki pa ka fèl se pa ou menm ki pa ka fèl se pa pou ou menm bagay yo pi difisil se pa ou menm sèl ki gen obstak ki prezante devanw se pa ou menm sèl yo kritike se pa ou menm sèl ke moun yo gen zye brake yap lonje dwèt sou ou li pa dous m konn sa. Men ou dwe konnen ke ou kapab chavire tou sa. Avèk yon senp volonte. Wap jis pran kouraj ou a 2 men, avèk tèt repoze, epi ou pase a laksyon. Sa ki ap domine w la, sa ki anndan w lan, ou ka fèl soti deyò. E lè w fèl soti deyò, anpil moun ap sezi. Men ou menm ou ka sezi tou. Pa rete gade sou sa moun ap di de ou, sou jan y ap pale de ou, sou jan yo konprann ou. Non, non, non, non, non. Men de preferans, gade egzakteman sou non ou, sou ou menm. Di m, m sonje yon fanm, m sonje yon gason ki ak tout kouraj mwen, ki ak tout fòs mwen. Poukisa moun ap panse mal de mwen? Poukisa m oblije ap viv pou moun? Poukisa m ap panse sa moun ap di de mwen? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ay, non. Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, se 2 gran jwè foutbòl. Men èske w konnen istwa mesye sa yo? Yo chak, yo gen yon istwa ki trè patikilye a yo menm. Yo soti nan 2 zòn ki petèt gen yon sitiyasyon ki mwen difisil ke pa w la, men li te difisil pa rapò a peyi pa yo. Leonel Messi yo te di ke li twò chetif. Li tro mèg, li tro flingen, gad yon ti gason. Yo pat wè avenir nan misye, a savoir yon nèg ki te ka vini vedette de la question de football. Cristiano Ronaldo, li pa janm bouke. Pataje, kantite fwa. li ap egzèse davantaj pou ke li amelyore konpetans li. Paske l konnen l pa gen yon talan pou foutbòl, se sa ke li di, men li santi ke l kapab devlope l avèk amou, avèk travay. M sur e sèten ke w ka fè sa. Si nou ta pran Michael Jordan, kantite panye baskèt misye rate, se yon rekò. Men li se youn nan jwè baskèt ke non l ekri dan listwa. Ou ka di m sa se dan lespò, men non. Gen yon pakèt lòt. Si ou fè rechèch w ap jwenn anpil. E istwa yo souvan trè konplike. Ale fè yon ti rechèch sou Anthony Robbins. W ap wè sitiyasyon difisil ki te nan lavi misye. O final, sa misye reyalize menm li menm li pat panse. Ou ka toujou ap kritike peyi w la, ou ka toujou ap kritike zòn ke w ye, ou ka toujou ap kritike moun ki nan antouraj ou. Men map di w ke ou pa kondane pou viv la. Ou ka chanje done yo avèk yon senp volonte, pase a laksyon. Pa kite pyès moun fè w pa kwè nan tèt ou. Se ou menm sèl ki konnen ki sa w vle pou tèt ou. Se ou menm sèl ki konnen kote w vle ale. Depi jodi a m ap envite w, pa koute sa moun ap di. Pa di ke. Mesye demwazel sa li pat reyalize bagay li a projè pal la te menm jan avek pam nan nan nou chak nou gen wout pa nou wout paw la se ou menm kap trasel konsidere ke jodi a se premye jou pou demare avek projè w la fè sa konye a. Demare Ou pap regrèt Ou pap regrèt Ou kapab Ou kapab.